Depi se trèt ou ye, ou genyen yon sèl kote ou pral repoze. Li pa lòt kote ke nan simetyè. Depi se woule m debò ou ye, ebyen frè m, jou yo konte. Paske, menm nan Im nasyonal peyi Dayiti, Yo di nou, nan ran nou, nan ranje nou an, pa dwe gen trèt. Depi gen trèt makiye, ebyen, w ap mouri. Dan no ran, pwen de trèt. Ebyen, depi se trèt ou ye frè m, w ap mouri. Ebyen. Mesye chen mechan yo arive koupe kou 6 jèn gason andedan baz pa yo a menm. Kòman yo fè arive touye 6 jèn gason sa yo e 6 jèn gason sa yo fè pati de menm baz chen mechan an? Rete la nou gen anpil detay pou ou. Nou pati pou yon bèl emisyon. Pnh la, nan gè ki egziste laplèn nan moman an, antre 400 mawozo epi chen mechan. Eske pnh jwe wòl abit vrèman? Rete la, nou genyen anpil detay pou ou. Eske lapolis avèk chen mechan fè bibil sou 400 mawozo? Pa kouri, pa zape, rete la plis detay ap vini nan emisyon sa a. Medam mesye nap di w bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprè midi, men sa depan de ki rejyon, nan ki peyi ou ap swiv nou nan moman an, si se nan maten wap swiv nou, nou di w bonjou, si se nan aprè midi wap swiv nou, Nou di w bonswa egalman. Nou kontan genyen w kòm telespektatè fidèl paj sila, chanèl sila ki rele Odit. Nenpòt kote w ye nan moman an, ou lakay ou. Pa bliye pataje, kòmante, layke, mande yon fanmi, yon zanmi fè menm jan avè w. Mèsi avèw si ou te abòne deja, men si tout fwa ou potko abòne, se moman an pou fè sa kounya a, abòne pou kapab ede nou devlope kominote nou an. Jan nou souvan di l, yon bourik ki chaje tankou Legba pa gen tan pou l kanpe nan wout pou senti li pa kase. Djakout nou chaje tankou Legba, nou chaje tankou Lapolòy, nou pati pou yon bèl emisyon. Jodi a fè 7 jou depi yon gwo gè egziste Laplenn. M ap pale de mesye 400 mawozo yo ki te deside anvayi mesye chen mechan yo. Mezanmi m ap mande nou pou n rale ti chèz ba nou pou n byen konprann, byen tande tout sa m pral di yo. Pou nou pa entèprete sa m di yo nan fason pa nou. Pou nou pa al di m te di sa m pa di. Alò, mete tout bon konprann nou sou nou pou nou konprann emisyon sa a ke m pote pou nou jodi a. M fè anpil rechèch e m mennen anpil ankèt avan m rive abouti avèk tout sa m pral di nou yo la. Fò m di nou, Okòmansman, mesye Pè Lebren yo te bitbwaye. Enben, pandan mesye yo la, mesye yo kòmanse antre nan vòlè. Mesye yo se te kat frè. Men il se pe genyen de ladan yo ki te mouri dans un premier temps, epi ta sanble gen yon lòt ki te vin mouri, vin rete Pè Lebren sèlman. Ti malere-malerèz, chofè moto, ti machann, yo tout t ap plenyen nan zòn nan. Menm jèn gason, jèn fanm t ap plenyen nan zòn nan, di yo pa ka mache avèk yon telefòn nan men yo, mesye pèlebren yo ap vòlè yo. Mesye moto yo menm se pi mal, gwo midi, y ap vòlè moto nan men yo. Enben sa te vin rann Kwadèmisyon enpratikab, tout moun te pè zòn sila. Ebyen chen mechan ki se yon lòt chèf gang kap dirije nan bò chada a paske ou konnen pon an li menm li separe ant bitbwaye avèk e santo chada bagay sa yo ebyen chen mechan lè yo bezwen fè mache se dlo a ou annik travèse vin nan mache Ebyen chen mechan ta pral pran desizyon pou kouri dèyè nèg yo. Pou sa ta rive posib, chen mechan te oblije antre nan 400 mawozo. Men fò m di nou, chen mechan te gon jèn gason ki te konn fè mistik pou baz la, ebyen pandan lap travèse dlo a, nèg, e map pale de nèg pè lebren yo, te anvayi l anba katouch touye l nan rivyè ki rele rivyè griz la. Ebyen misye son nèg kite konn fè gwo mistik pou mesye chen mechan yo. E fòm di nou yè gwo seremoni fèt nan baz chen mechan an pou atake mesye 400 mawozo yo. M pral vin ak detay pou nou kòman mesye chen mechan yo arive. Tchake 6 nèg nan pwòp baz pa yo a. Men yo konnen, fò m fè istorisite bagay yo, se pa tout moun ki konprann ki sa k gen la a kòm gè. Anpil moun pa konprann sa men yo tande Laplèn gen gè, men yo pa janm konnen ki kote gè sa a soti ki fè l rive la. Ebyen, mesye! Chen mechan yo, an konplisite avèk Jenèf, te arive reyisi mete mesye Pè Lebren yo deyò nan zòn nan. Anpil moun nan zòn nan te kontan, di bagay sa a sispann. Kounye a, jèn gason, jèn fanm, nenpòt lè li a, telefòn yo nan men yo, y ap mache nan zòn nan san kè sote. Epi chofè moto menm sikile nan zòn nan san kyetid. Enben lè sa a, yo santi yo alèz. Men, gen yon pawòl ki di, lè w wè enmi an fè bak, pa panse w fin bon. Dèfwa, se elan l ap pran wi pou l ka vole pi wo. Enben, mesye yo ale nan bouk Kwadèboukè, yo al entegre baz kriminèl 400 Mawozo. Men, mesye yo toujou ap voye mesaj, di yo gen pou yo tounen nan zòn nan kanmenm, si se pa yon maten, se yon apremidi. Men, sa k pral, gout dlo k pral ranvèse vaz la, se paske, eben, mesye 400 mawozo yo t ap fè jan pou kase prizon pou mete Yonyon deyò. Men, sèl gwoup gang ki pa t dakò, se gwoup gang kriminèl k ap dirije pa Chen Mechan. Sèl gwoup gang sa a ki pa t dakò. Majorite gwoup gang ki egziste nan zòn nan te dakò. Men fò m di nou tou, bagay pou nou tout konnen, ou wè de gwoup gang sa yo k ap goumen an, yo tou lè de, se de gwoup gang Mateli wi. Mateli se sèl nèg ki ka leve yon bon maten, ki kanpe gè a wi. Mateli ka leve yon bon maten l kanpe gè a. Tòlbè Aleksi tou. Mesye, nou konnen m. Nou konnen m pa pa site non. Nou konnen m pa janm pè je m manje tèt. Ok, nou konnen m pa pa site nou nou. Lè nou konnen nou vòlè, nou gang, nou bandi konsa. Hein? Bann gangavès, bank politik, gang politik. Nou konnen m pa pa site non nou. Ebyen, Martelly avèk Tòlbè Alexis se sèl nèg ki ka kanpe gè a nan Laplèn. Pou 400 mawozo avèk Ariel Henry. E yo tou lè 2 tou. Nou konn chèmen jan se gwoup gang pa Martelly e 400 mawozo se gwoup gang pa Martelly. Martelly avèk Tolbè Alexis mesye. Pale avèk koure nou yo. Yon ti chans mesye. Nou fin vòlè kòb peyi a. Nou rann jenès la mesye li pa gen avni. Nou rann anpil moun dekouraje kite peyi a. O mwen ba yo lapè non. Ba yo lapè. M konnen pitit nou madanm nou pa nan peyi a yo pap jwenn yo pou touye yo. Men pitit pam pitit pa yon lòt ki nan peyi a. Mesye Eyy ba yo lapè non mesye silvouplè rann mwen sèvis sa a non kanpe gè a non ok kanpe gè a non ok an nou tounen kote nou te ye Ebyen pandan se chen mechan sèlman k pa vle prizon kase pou Yonyon deyò, Yonyon te deside pase chen mechan yon kout fil. Li rele l, epi y ap pale, ta sanble Yonyon di chen mechan yon bagay ke chen mechan pa fin kontan. Ebyen, chen mechan di konsa, m tande ap rele w King Bwadèboukè, King Vòlè! Hein king vòlè ou lage bann vwayou sa wap vòlè bagay moun nan lari a di ou wè mwen menm chen mechan m fè biznis e lè sòlda m soti yo fon kou yo pote kòb ban mwen m kale yo m pa pran kòb la paske m di yo m gen biznis poum viv m pa nan kesyon avèk ti vòlè. Ebyen bagay sa a deranje Yonyon, Yonyon kontakte 400 mawozo li di silvouplè banm tèt chen mechan. Kòm mesye pè lebren yo konn zòn nan byen, se nan zòn nan yo leve, se deyò yo te mete yo e mesye sa yo te gen pwojè pou tounen nan zòn nan, ebyen yo vin sèvi 400 mawozo jepeyès. Sa vle di, yo vini ak 400 mawozo pou antre, penetre andedan tout koulwa. Kanpe la. Ebyen, pou yo te arive antre nan zòn nan, se la m te bezwen rive avè nou. Ebyen, fòk gon strateji, paske yo mete yo deyò nan zòn nan, yo pèdi kontwòl tout koulwa yo. Ebyen, se la yo pral chèche de nèg pou y achte ki nan kan Chen Mechan. Hum! E la m te bezwen rive avè nou. Nou tande? Yo pral chèche de nèg ki nan kan chen mechan pou yo achte pou yo kapab penetre nan zòn nan. Ki sa yo fè? Ebyen, yo arive mennen kèk kontak, paske ou konnen se nèg zòn nan yo ye. Kanmenm, ya gen moun nan zòn nan, yo an kominikasyon avè yo. Ebyen, yo rive sou 6 nèg. 6 nèg sa yo ki nan kan chen mechan an arive fon dil 120 mil dola ameriken vèt tankou pwawo. Tande byen, sa e pa nenpòt medya k ap ban nou l. Yo pa genyen l podyab, fò w gen antèn. Fò w gen disip atè a pou ba ou l. Fò w gen disip atè a. Sa a, se pa nenpòt medya mwen m siyen dèyè l. Se pa nenpòt medya k ka ba w enfòmasyon sa a. Men ki sa l ye, Mesye 400 mawozo yo arive bay mesye chen mechan yo, 6 ladan yo, 120 mil dola ameriken pou, ebyen, fasilite yo rantre nan zòn nan. Ebyen, mesye sa yo fasilite mesye 400 mawozo yo jwenn kay! Ay mwen kap pale mesye. Humm se odit kap bay enfòmasyon an mesye. Sak fè w wè chanèl sa a. Medya sa k rele odit la veye l tande mesye. Mwen yap bare nou. Men veye nou. Yon jou tankou jodi a pèp ayisyen ap konprann travay odit ap fè a. Ok. Dayè mwen menm m pa nèg pòdepè pou bèl twèl mwen menm. Ok. Ebyen Nèg yo pran 120 mil dola epi yo fasilite 400 mawozo anvayi e e anba a nan pitbwayi. Ebyen, moun mouri, moun blese, anpil dega fèt. Ebyen, son kou sipri. Chen mechan li menm li gen plizyè sòlda k tonbe. Epi nèg yo tèlman koken pandan yap rantre yap kase yap kase wout koupe wout epi pou cha a paka antre paske ou konnen lè wap goumen ak chen mechan ou lè wap goumen avèk chèf gang krisla ebyen wap goumen avèk 2 kan paske ou goumen ak lapolis tou paske krisla pa janm nan konba pou lapolis pa vin edel idèm oubyen il en est de même pou chen mechan depi chen mechan nan yon batay konnen gen polisye la. E paske, bon, chen mechan konn al ede yo goumen tou. E men, tout kote gen antèn, selon antèn chen mechan, li vin pa dekouvri ke genyen 6 nèg nan baz li a ki vann 400 mawozo zòn nan. Banm redil. Cheve Jean mennen tout ankèt li paske li gen toutè. Ebyen toutè l yo vin di l konsa paske li gen toutè nan lòt kan tou. M ap pale nan mitan nèg 400 mawozo tou. Toutè Cheve Jean di l konsa. Gen 6 nèg nan baz ou a se yo k vann zòn nan pou 120 mil dola ameriken. 6 nèg. 120 mil dola ameriken. Kounye a yo tout, bon chak nèg vini a 20 mil dola ameriken, paske 6 nèg. Chak nèg sa yo vini a 20 mil dola ameriken pou yo vann zòn nan. Ebyen, ki sa Chen Mechan fè? Di vè ke yo di men ki nèg, men ki nèg, men ki nèg. Ebyen yè, Chen Mechan reyini nèg yo, yo tchake 6 nèg sa yo. Enfòmasyon sa, Chen Mechan pa vle yo pran lari. Uhmm Cheri jan ou touye anpil moun pou 400 mawozo men foto ou pa rive pran lari non Boule moun pou 400 mawozo men foto ou pa rive pran lari Ebyen yè Chen mechan li menm li tchake nèg sa yo an miyèt moso epi brile yo. E yè nan baz Chen mechan gwo seremoni mistik fèt! Yeah! Se Odit wi n rele. Lè n ap bay enfòmasyon, se enfòmasyon n bay, nou pa nan voye monte nou menm. Gwo seremoni mistik fèt nan Bay Chen Mechan yè pou gade kòman yo kapab pouse do e touye plizyè nèg pou 400 mawozo. Men fò m di nou, lapolis ap ede Chen Mechan, G9 ap ede Chen Mechan, Epi chien mechan kote pal li gen solda kap goumen fok nou ta wè 400 mawozo pap fasil poul ta soti anvi nan gè sa 50 nèg lamò sanjou te voye yo konbyen k rete kounya m paka diw men sèl sa m konnen anpil mouri si nou tap tande Gary Derosier ki se pòt pawòl pnh la yè sou mega ebyen nap gon ide anpil nan nèg yo mouri La polis telman ap gonm ak raj li pa fon arestasyon non se bal nan tèt e fizye l fizye nèg humm antouka nou swete ke ni Martelly ni Jean Tholbert Alexis ebyen nèg sa yo a fè bak gade koman yo ka fè bak epi Pou lapè tounen nan plèn nan mesye. Nou pa ka pèdi tout peyi a hein. Nou pa ka pèdi tout peyi a. Nan Sid deja bloke mesye. Ann gade bon Malpas bloke. Ann gade si n ka sove Nò a. Ann pa fè sa non mesye. Antouka. Nou te kontan pote emisyon an pou ou. Abòne si w potko fè sa. Si w te fè sa mèsi. Kòmante, layike, pataje. Mande yon fanmi, yon zanmi sipòte medya a. Se sèl mwayen ou kapab ankouraje nou nan travay n ap fè a. N ale. N ap kwaze talè pou yon lòt emisyon.